Medam matmwazèl se mesye, Domi avèk bwa leve ansanm avèk bwa kale waww de jour en jour peyi dayiti ap vin pi espesyal toujou bwa kale nan kabarè Sony Peti alyas Ti Miki se yon jenn gason yèswa ki ta pran nan bwa kale. Jenn gason sa selon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn nou daprè divès moun nan zòn nan, se te yon etidyan teyoloji. Misye te abano, misye te abandone etid li, ebyen ki sa k pral pase l, li pral antre nan gang ti tanyen. Ebyen yè, moun kabarè kenbe l, yo fè grenn misye ret atè pèp ayisyen. Imaj yo tèrib. Non, fason misye pran Bwa Kale a son bagay ekstraòdinè. E menm yè swa, fòk mwen di w, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, cha a ta pase sou fyèl 3 bandi nan zòn Sous Matla. Se te yon plezi pou popilasyon an te ranmase kadav nèg sa yo, chèche kawotchou epi sa w tande a pou griye yo. Twa kout kanno pou laverite, Gen Rod Joseph, yon ansyen veteran lame Lèzetazini, ki deside fè bèl jès ansanm avèk lapolis. Frè m ak sè m k ap koute m, ebyen ansanm avèk pwòp lajan nan pòch li, li deside achte dwòn pou lapolis nasyonal kapab batay pou gang yo. Vwala! Felisitasyon e kontinye travay, donk dyaspora sila a deside ede peyi Dayiti yon lòt fason. E nou bezwen dyaspora sa yo pou kontinye ede peyi a, byen ke yo te konn toujou fèl men jounen jodi a fas ak sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen nou bezwen plis dyaspora k pou sansibilize pou nou kontinye ede peyi a. Pandan nap ede peyi a tou Men, li trè trè enpòtan, moun k ap viv aletranje yo, pou yo pa pran nou pou chwal papa. Tande m byen sa m ap di. Nou kapab toujou fè byen. Men, fòk nou pa bliye tou, gon w dola senkant yo ap touche sou nou, fò nou jwenn eksplikasyon de lajan sa a. Paske pandan dènye moman yo, nou kapab wè, tout sa k ap pase nan peyi Dayiti, yo di w dyaspora ka dis, dyaspora ka dat. Tandiske bidjè toujou vote chak ane ou pa janm wè sa lajan fè. Sa se youn. Divès òganizasyon ap antre konbyen milyon, konbyen milya, konbyen dè milye pèp ayisyen, òganizasyon ap depanse lajan nan peyi Dayiti ou pa janm wè sa l fè. Sou chak transfè ke nou fè yo touche dola senkant. Nou pa janm wè sa lajan fè. Pandan ke nap ede a tou, men fò yo pa pran nou pou chwal papa. Pandan ke nap ede a tou dyaspora, fòk ke moun nan peyi Dayiti pa pran nou pou ATM. Map toujou di sa. Pou just pase epi swipe, rip, epi lajan, rrrr, degingole epi yo ranmase yo al fè wout yo. Menm yon kat ou genyen, fò al rechaje l. Se byen pou nou ede. Men, yo pa ka fè nou tounen chwal papa. Kote nou ye nan peyi blan an, n ap travay trè trè di. Dèfwa nou rete soufri pou n ka ede yon lòt ki nan peyi Dayiti. Fò w jwi lavi w tou. Fò lè ke w fin voye lajan sa a, ou gen aksè pou w desann nan peyi a pou w al enjoy ou tou. Ou pa la sèlman pou w voye lajan. Mwen la tou pou jwi de lajan w nan. E fòk nou pa bliye dosye referandòm ansanm avèk nouvèl konstitisyon an. Paske w pa ka ap depanse nan yon peyi epi w pa gen okenn dwa. Ou achte kay, bandi pran kay la. Kiyès ki lakòz ankò? Se menm politisyen yo. Pandan w ap voye kòb nan peyi Dayiti, lajan ki la pou ke yo rezoud yon seri de pwoblèm, yo ap ranmase nan kès Leta, yo vòlè l, yo al regle zafè pa yo. Pa gen wout, pa gen elektrisite, moun pa gen aksè ansanm avèk dlo potab, edikasyon zewo, epi ou menm w ap voye lajan, ou achte yon ti moso tè, Pou ke ou fon ti kay, ti kay ou fin fè a, menm politisyen sa yo ankò pou yo dekouraje w, yo vòlè kay la ansanm avèk lajistis, paske se yo menm yo menm nan ki mete gang tout kote, ki fè w pa ka desann. Sa vle di, ou pa la sèlman pou w ap voye lajan anba a. Dè fwa w ap gade yon seri de moun, mesye, dwèt yo prèske pèdi nan glas. Yo ap travay di, anba la, pèp ayisyen tou wòz. nan travay nan McDonald pou site sa yo sèlman. Tèlman moun nan fri vyann anba anba la vin tou woz. Lap sanble ti monnen poul voye bay fanmi poul achte yon moso tè nan peyi Dayiti. Li kontribye pou wè kòman l te kapab ede peyi a. Ebyen fòk ke ou menm tou revandike dwa ou. Se pa sèlman a chak sa kap fèt yo ap di ou voye, voye, voye, voye, men ou menm tou fò gen aksè pou desann pou vin jwi tou. Sa ka rive sitiyasyon an difisil, ou pa ka travay nan peyi a, e ou ta sipoze ka travay nan peyi ou wi. Men si ke ou deyò wal travay, lè ou rantre fòk ke ou kapab jwi lavi ou, fò ka pase fasil pou al nan lanmè, fò ka al enjoy ou. Pandan wap ede a, men fòw pa bliye tou dola 50 yo ap manje sou dow la, fòw konnen nan ki direksyonl pran. Fòw konnen kisal fè. Se pa sèlman bay bay bay bay bay, men li enpòtan pou jwenn eksplikasyon de sa ke wap bay la tou chèr dyaspora. Aktivis politik Wadley Mitton demanti Wenthe Etienne ki ta fè kwè arestasyon Aboulò ta yon arestasyon politik la souris la tortue. Li fè konnen lapolis dwe lage nèg sa yo bay Li fè konnen lapolis dwe lage nèg sa yo bay pèp la pou ba yo bwa kale Pèp ayisyen, m ap fè w remake Wadley Milton se ènmi jire ansyen senatè Youri Latortue. Jere koze nou pa mele pèp la. Pou plis detay, an nou tande Wadley. Le peuple! Pèp Bwa Kale m yo! Mwen tande e m gade enkilpe Wenther Etienne nan, Cenob, Fritz, ki se 2 moun lapolis ak lajistis nan vil Gonayiv ap rechèche pou ensandi tribinal sivil, meri, finans, ladwann pou n site sa yo sèlman. Ki kache nan yon ti kwen Raboto ki di ap bay konferans de près pou solidarize yo ak Aboulò, yon nan moun ke lajistis ak lapolis te toujou ap rechèche men ki te toujou kache nan machin gwo bout tonton chèf yo. Men, Lapolis potko ka met men sou li. An, mesye, tout sa n t ap fè la yo, nou panse yo t ap rete enpini? Nou pa revolisyonè vre. M panse nou t ap vin bay konferans lan anba pye papa Desalin sou plas Dam Gonayiv la wi, oubyen devan komisarya. N ap mande lapolis ak lajistis pou l bay pèp la yon ti chans pou nou kontinye a bwa kale a souple. Pou nou ka pase pran papa gang yo ki kreye meyè. ki kreye Wentè, ki kreye John Billy, ki kreye Blade, ki kreye Se Noble, ki kreye Robenson, ak lòt nou pa site la yo ankò. Nou pa site non Aboulò paske lapolis ak lajistis gentan pran l al sere l nan prizon pou l pa pran bwa kale. N ap mande popilasyon an rete vijilan paske se moun sa yo ki te toujou ap di men ki lè pou lekòl ouvri, men ki lè pou timoun yo al lekòl, ki lè pou bank ouvri. Kòm nou kalifye arestasyon Aboulò a kòm arestasyon politik, èske gen politik kounye a? Ebyen, moun nou te vote pou al fè politik pou nou an, se gang yo te kreye nan plas politik pou yo t al fè a. Se sa k fè, menm lestè moun pa ka ale, se rezilta politik la sa. Se rezilta politik sa a ki fè moun Latibonit pa ka pase pou y al lakay yo, Se rezilta gang sa a ki fè moun pa ka travèse al Latibonit. Se rezilta gang sa a ki fè si m bezwen al Pòtoprens m oblije pase pa Sen Michèl de Latalay pou m al fè uit èdtan nan wout pou m al Pòtoprens. Jodi a, pente Ou sanwont, ou engra anpil pou sa w fè sou do pèp Gonayiv. W al kache an Frans. Yo depòte w jouskaske ou dwe depise ti machann babekyou ki gen nan Byenak. Yo fou, depi w vin batay, y ap mete w direktè jeneral ona, menm direktè meri w pa ye. Popilasyon nan Senmak touye yon endividi madi 16 me a nan kad mouvman Bwa Kale aprè yo te fin jwenn nan men sitwayen an plizyè katouch ansanm avèk tatou sou kò l ki ekri Site Solèy Vilaj de Dye. Danio Daniel se korespondan nou nan vil Senmak ap di nou plis frèm ak sèm kap koutem. Yon endividi yo te jwenn sou wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn Jenou Makèt. Yo ta idantifye sou sitwayen sa a, li genyen tatou sou li ki make Vilaj de Dye e l te genyen nan men l divès katouch. Li t ape mande moun ki nan vil la direksyon pou l pran pou l kapab ale nan lòt zòn ki nan depatman an. Aprè lapolis te fin kenbe sitwayen sa, Li menm ki te kouri rantre nan yon makèt nan sant vil Senmak, ben sitwayen yo te depoze lapat sou sitwayen sa e li ta pral pran nan bwa kale sou wout nasyonal nimewo 1 an kote yo te pike dife sou li. Se avèk moun yo nan nivo Senmak pat kapab men kache dezakò yo fas avèk bandi yo Enben yo menm ki kidnape, ki touye, k ap vyole e ki koz yo pa kapab deplase ale anpil lòt kote nan peyi a, yo te te pwofite nan okazyon sa a pase raj yo sou sitwayen sa a. Men nou dwe fè remake pou moun k ap ekoute tak 509 nan moman sa a, lapolis nan nivo Senmak yo te fè anpil tantativ pou pèmèt sitwayen yo pa t pike dife sou sitwayen sa a nan moman n ape pale la a. ki mouri boule nan nivo Senmak. N ap raple tou sa genyen plizyè jou divès kote nan depatman an operasyon Bwa Kale a li kontinye. Pa egzanp nan Wot Senmak gen yon sitwayen li menm egalman ki mouri e moun nan zòn Wot Senmak ta akize l kòm moun ki fè pati baz Gran Grif nan Savyen. Daniel Daniel, Senmak pou tak 509. Merci Daniel, popilasyon nan Bonbadopolis remake yon bato ansanm avèk yon chaloup ki sou rad la chaje ansanm avèk nèg ame jouk nan dan. Daprè enfòmasyon yo ta sanble se bandi ki soti nan depatman Latibonit oubyen nan lwès ki ap chèche twou pou yo fouye tèt yo. Jepson Petit depi Bonbadopolis te sou plas pou plis detay. Yon bato ak yon chaloup ki ta sanble genyen nèg avèk gwo zam manch long ap loveye sou dlo sale zòn kotyè komin Bonbadopolis la. Kòdonatè kazèk dezyèm seksyon Bonbadopolis la, Mesye Axius ki fè konnen nan moman n ap pale a, gen yon bato avèk yon chaloup ki sòti nan direksyon depatman Latibonit oubyen Lwès ki chaje avèk gason ame avèk gwo zam manch long k ap loveye sou dlo sale zòn kotyè komin Bonbadopolis la patikilèman nan zòn Jan Makout. Sitwayen yo nan ka sa a pat rete endiferan, te oblije telefone direksyon depatmantal polis branch Nòdwès la ki gen nan tèt li mesye Louis Edner Hyacinthe ki pat ka fè entèvansyon l men sepandan fè konnen se otorite lokal yo ki dwe sonnen lanbi rasanbleman an avèk siflèt nan men, kòn nan men yon mannyè pou kapab defann tèt yo. Popilasyon an nan moman an fè konnen yo pa gen kote pou yo kapab al kache, yo pa gen zòn rezèv, yo pap kite endividi mal entansyone ki rele tèt yo bandi vin mete yo deyò nan zòn nan. Konsa yo deside fasilite bandi yo benefisye pwogram libète pèp ayisyen an ki batize Bwa Kale si tout fwa yo ta met pye yo atè. Men fòk nou di, anpil refleksyon pa sispann tonbe pandan jounen an ki ta fè kwè si tout fwa endividi sa yo, yo ta retounen kote yo soti, pa t ap gen pwoblèm. Men si yo pa retounen, gen fòt posibilite pou ta genyen yon ben de san nan ba Nòdwès peyi a. Jebson Petit, depi Bonbadopolis, tak 509. Donk nou swete moun Bonbadopolis rete veyatif, monte brigad pase M gen presyon Ariel pa menm konn pati sa nan peyi a. Ala traka pou lave kay te. Tay, medam matmwazèl e mesye map anonse w ke wout labadi nan zòn fò boujwa bloke. Gen sèlman pasaj a pye pou jounen jodi mèkredi 17 me a. Ta sanble daprè sa kèk moun di se depi minwi yon pye bwa tonbe sou wout la. Hahahahahahaha! Pou di nou konprann? M retounen pou yon dènye detay sè ke wout Labadi nan zòn Fò Boujwa bloke. Gen sèlman wout pou pasaje, moun a pye pou m byen di. Donk, ta sanble se daprè vè, depi vè minui gen yon pye bwa ki tonbe sou wout la. Responsab yo jwèt pou nou. Pa bliye demen si Dye ve, Premye Minis Ariel Henry, jan ke l te anonse l, genyen pou l al fete fèt drapo a nan Nò peyi a. Eske menm lanati kont mesye a? Frè m ak sè m k ap koute m, zen an melanje, bagay yo konplike.